Moun yo pat anyen pou mwen paske li te son sèvis map rann. Bon jodi a se yon gran jou pou mwen, pou mwen vin fete nan Gran Mikay. M vin babosye. Se sa mwen vin vin fè. M vin fè yn toule bagay men kòm peyi an tèlman midi, tout moun se ak yon kesyon de bwa male. Tout bagay mwen fè bwa male. Mwen pa konn ki zòt pou rele bwa male mwen menm. Bon mwen menm m fin bouke avèk bwa male sa mwen menm. M pa konn kilè bwa male sa ap sispann pou mwen mwen menm. Pa brave tout batay yo te fè, grann nou, gran fanmi nou, nou menm nou toujou kenbe pratik sa pou nou onore yo. Men pandan n ap onore mò yo an Ayiti, n ap onore nan lespri yo, n ap voye senpati nou bay pèp koreyèn nan ki sot nan moman difisil pa yo tou pandan yo t ap fete menm fèt sa tou. Nou wè dram ki te rive yo nan peyi Kore men. Kanmenm nou voye senpati yo menm lè se nan kilti pa yo, nou menm etanke desandan Afriken, nou konnen se pa mwayen sa yo, zansèt nou yo, nou vle pale atravè de Boukman, Desalin, e dot ankò, nou te pase la nan jan de bagay sa yo, paske nou te kwè nan espri zansèt nou yo, yo te kwè nan espri zansèt pa yo, pou yo te jwenn libète nou yo kite la pou nou. Se sa k fè nou t ap santi nou trè engra pou nou pa ta pase premye de novanm, Pou nou pa ta vin jete dlo pou yo, pou nou pa ta pote flè pou yo, pou nou pa ta liminen pou yo, pou nou pa ta jete yon kout kleren pou yo, nou menm, se nan lespri sa nou menm, nou vini la jodi an, pou nou onore yo, pou nou e, pote gwòg pou yo, nan optik, chak premye novanm, pou nou pase wè yo nan eta. Ok, e di nou non, èske ou pa panse jounen jodi a. espri yo ke nou kwè ladan yo jodi a nou vin onore ta sipoze patisipe nan vi politik Ayiti sitou a jan peyi an ye la. Èske ou pa panse espri yo ou menm pèsonèlman ou ta sipoze ede nou pa rapò a fason e peyi a li menm ye nan dènye tan sa yo? Espri yo toujou disponib pou nou e dispoze e yo fè sa deja. M raple ou endepandans nou sèvi a yo menm. Nou te entèpele, nou te an kontak avè yo. Chak jou lè nou te pale nou Desalin ki rann nou te endepandan. Men, jounen jodi a nèg yo neglije l, yo plis pratike sa oksidan pote ba yo. Yo pot on kwa ba yo, konprann mwen, yo detwi tout diri nou, yo pran tout sa n genyen epi yo fè n ap priye. Yo fè n ap priye pou n genyen sa n pa, sa n genyen ankò. Yo pran yo epi yo fè n ap priye pou nou chache yo ankò. Men nou konnen tou kesyon Josiane reponn li konsa. Espri yo toujou disponib e dispoze pou nou, e nou menm ki pou chache yo, ki pou retounen nan rasin nou pou n al entèpele yo jan n ap fè la, pou yo vin ba nou prezans, pou yo vin mete fòs yo avèk fòs nou pou nou eradike sa k gen la, pou nou vin yon ripti total nan sa k gen la an Ayiti nan moman an la. Daprè ou panse pi bon mwayen an? E non sèlman pi bon mwayen, e pa sèlman rele yo kwaze bra nou. E non sèlman sa, n ap rele yo, se pi bon mwayen an se vre, men aprè tou fòk nou gen aksyon pou nou poze. Desalin, Boukman, Tousen, e Kabwa Lamò. Nou vle pale de Makandal. Non sèlman yo te rele espri yo e yo te mete zam pa yo deyò tou pou yo te ka. Jwenn libète nou genyen jounen jodi an malgre chèn nan nan sèvo on pakèt nèg nan moman an la. Men nèg sa yo pandan yo t ap fè sa tou, yo te batay tou, pandan yo te rele espri yo. Se sa k fè nou menm nou vin wè espri yo, nou vin salye yo, nou vin ba yo ochan nan moman fèt yo a, men n ap kontinye batay nou gen pou n fè yo tou. E lè ke ou pran grann bouji, son pi gwo glwa. Menm lè w tande te gen tire, te gen nenpòt bagay, son gwo chèf li ye. Paske li menm, depi l nan lari se bwa gede, depi l nan lari pa gen moun ki ka kenbe l. Sa l di se sa, son chèf li ye. Son onorab li ye. Sa l di son konvònman li. Lè ke w vin nan bwa gede. Tout apèl nasyonal, tout laprès ap koute m, y ap gade m, e m ap bay li. Pi gwo pi yo ba w tande y ap di w mafyang, se mapou l rele. Mapou responsab tout linimèt. Ou te mèt wè yon moun pou al kouche kan sou. Depi w wè moun nan pa ba w lik sa, ou pa w pase pou l di w met tèl sak nan mapou. Mapou se yon legliz li ye. Responsab tout bagay nèt nan lemond. Ou a pral fè nenpòt bagay la yo pral konn non li sapèl. Yon moun. Se devan mapou wal pase. Son rèn li ye. Gade vòl. Wè sa? Sou bag. Wè sa men souko? Paske tout bagay yo se gen afè pa. Tout moute pa etap. Papa. E yon lòk yo pran mapou. Pye abriko se anbal pye bwa yal rele moun nan. Pou yo pran nanm li pou yap rele li. Pou yap site non apèl. Wè kouman mwa desanm sa la gen anpil bagay ki pral pase. Papa bay res la pou mwen. Monben, bwa wouj, se bwa sa yo pi gwo bwa. Twonpèt, pi gwo bwa. Ki gen nan de moun Ayisyen. Apre sa, se palmis a libète. Se palmis ki ba w libète an Ayiti. Ok? Nou menm, bon, lè w bezwen al fè yon resevwa anba mapou, Son kay li ye san tande kisa ou pral antre map wè ou wèl fèmen kon la swèl son kay li ye se la tout moun al fè resevwa chodyè ou gen lakay ou a. Ou di konsa ma palmis se li ki te ba nou libète pa sa? Wi palmis a libète pye palmis a libète.